Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Jodi a se jedi 9 mars 2023. Nap kòmanse avèk enfòmasyon sila, kote ke gen yon pastè ki rele Jean Robert ki asasinen nan Pelerin 2. Se dan la komin de Petyonvil dan laprè midi di mèkredi 8 mars 2023. Viktim nan, li resevwa plizyè bal. E se 2 endividi ki yo menm te abò yon motosiklèt ki fè aksyon sila daprè yon sous pwòch komisarya Petyonvil ki fè kwè 2 asasen yo pran direksyon mòn Kalvè aprè yo fin komèt krim sila. Pastè Jean Robert tap dirije legliz Misyon Pannkot Limyè de la Sentete ak yon etablisman skolè nan Laboul 10 daprè Dènye enfòmasyon ki sòti sou dosye sila. Menm sous sa a fè konnen ke kèk jou avan asasina li, chofè pastè sila a, yo te asasinen ni nan antre legliz la. Genyen yon avoka ki rele Ronald Pierre Gessico. Li jwenn arestasyon li nan Ench vandredi 3 mas 2023 a poutèt li ta fè pati yon rezo. kap vòlè machin antre Ayiti ak Repiblik Dominikèn. Arestasyon sila a li fè suit ak enfòmasyon ki te fè eta prezans yon machin ki vòlè e ki tap sikile nan vil Ench e ki sou lòd Mètre Ronald Pierre Gessico te Al parking nan Hotel Maguana. Tande byen wi! Veyikil sila se yon foreigner koulè nwa imatrikile G 59 80 01 ki pou yon konpayi rent-a-car Carrasco de la Rosa e se yon sitwayen ameriken ki lwe machin sila non sitwayen sa se Martes Jose Antonio e li te dwe remèt konpayi an machin sila nan dat 17 fevriye 2023. Plizyè lòt endividi ta fè pati manm rezo sila a e lapolis ap chèche yo pou enplikasyon prezime yo nan anpil ka vòl veyikil. Ensekirite lakòz tout bagay sanse fèmen nan peyi Dayiti. Nan yon nòt ki sòti mardi 7 mas 2023, òganizasyon imanitè Medsen San Fwontyè anonse, Li oblije fèmen lopital li nan Site Solèy nan yon moman kote ke vyolans lan pwopaje e ki bay anpil kè kase nan divès katye nan kapital peyi Dayiti. Daprè Medsen San Fwontyè, desizyon sila li motive pa le fèt ke gen afwontman e ak yon ekstrèm vyolans ki ap rapousib antre gwoup ki gen gwo zam nan men yo tou pre yo a nan Site Solèy. Sitiyasyon sila mete an danje. Pèsonèl la ak pasyan nan lopital sila daprè MSF ki di li nan enkapasite pou kapab garanti sekirite 2 kategori moun sa yo. Sa vle di moun kap travay epi moun ki vini lopital. Nan yon kominike, Medsen San Fwontyè fè konnen yo pa pran li pou sib dirèkteman gwoup kap batay yo men Kapab gen moun ki viktim nan kad afwontman yo. Pou prèv, daprè MSF, plizyè bal pèdi ateri nan ansent lopital sila e mete sou sa, anpil moun ki blese nan kad batay sila yo pa kapab rive vin lopital la a tan paske bal ap file tribò pa bò. Nan sans sa MSF di li deside fèmen tanporèman lopital la e mande belijeran yo pou sispann afwonte nan paraj lopital sila yon mannyè pou ekip li kapab reprann travay nan yon pli brèf delè. Medsen San Fwontyè nan Site Solèy la. Zòn sa a, pa bliye m toujou di non, genyen 2 gwoup ki an konfli. Se gwoup Gabriel lan. ki se je pèp avèk nèg je nèf yo nan plenn nan. Pa bliye m di nou ke Medsen San Fwontyè se nan zòn Bòchòp la. Nèg yo vire tounen, yo bezwen fè va. Lè nèg Gabriyèl yo pote boure, se nan blòk sa yo toujou vin batay. Se sa k fè Medsen San Fwontyè di yo ke li nan difikilte pou li kapab Fè travay li anba a paske a chak fwa gon pote boure ebyen nèg yo se la yo vini yap yaya kò yo yap pete bal. Bagay yo rèd nan peyi dayiti se pa sèlman medsen san fwontyè ki ap fèmen pòt li an atandan nèg yo pran yon desizyon pou kapab pèmèt ke aktivite yo reprann men fòm di nou ke aprè politisyen gang yo deside yo menm pou fèmen lekòl nan peyi Dayiti. Aprè batay politik notaman kont ansyen prezidan Jovenel Moïse e aktyèl premye minis Ariel Henry, ajisman gang ame yo ki yo menm ap taye banda nan kapital peyi Dayiti mete yon lòt fwa an dewout ekolye nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens. Akote lekòl la ki li menm definitivman fèmen pòt li nan Site Solèy, E nan Matisan, pa egzanp, sistèm edikatif lan konnen yon kòmansman mwa mas katastwofik avèk desizyon sèten lekòl pou sispann kou yo akòz ensekirite ki genyen. Selon kowòdonatè jeneral Inyon Nasyonal Nòmalyen, ak edikatè ayisyen Kenson Delis, gwoup lekòl sila yo pran desizyon sa akòz menas anpil gang ap fè sou yo pou mande yo pou bay gwo lajan pou kapab kite lekòl sa yo fonksyone. E anplis de sa, genyen kidnaping ki ap fèt sou pwofesè ak elèv plizyè lekòl nan Turgeau nan otè. Pòtoprens ki pa vle koube anba lòd gang sa yo oblije fèmen pòt yo pou kontinye kou yo an liy avèk elèv yo. Akote menas anlèvman, sèten lekòl nan Pòtoprens oblije fèmen an atandan san ankenn altènativ. Ki sa k kapab fèt? Katye Belè, nou konnen, anpil zòn nan Pòtoprens kote lekòl sa yo abrite, Pwoblèm. Pami yo n ta kapab di Lise Alexandre Pétion ki oblije fèmen pòt li tou depi aprè repriz batay antre Belair avèk Solino krache dife. Pou kouwè l ye la a, responsab lekòl yo di y ap chache lòt espas pou kapab dispanse kou yo. Eske genyen lòt espas nan Pòtoprens kote ke pa genyen pwoblèm sa yo? Antouka se trist lè w. nan yon peyi, lekòl ap fèmen pòt li, lopital ap fèmen pòt li akoz de gang k ap batay, kidnaping k ap fèt, menas k ap fèt, ki sa w di tèt ou la? Anyen. Yè m ap gade yon videyo m ta kapab di sa fè m mal, vrèman mal, e m ap tounen difize videyo sila kote ke m ap gade yon seri de moun Solino ki yo menm nan lari paske gen yon pote boure ki te fèt anpil moun jete yo. Moun sa yo ap viv nan lari. Sè de mèm pou moun Belè ki yo menm anpil nan yo nan lari tou. M pral vini toutalè avèk yon lòt emisyon. E lè sa a, m ap pale a moun ki merite pou m pale avèk yo. Paske mwen m pap bat ba. Nou pa gen anyen. Nou ta renmen moun vin ede nou pandan nou la. Pase n gentan pèdi tout bagay. Men, kisa nou fè pou nou manje, dlo? Nou mande. Nou mande, mande, n ap mande bò lari a. Nou mande, e mande, n ap mande. Nou pa gen pèsòn. Nou pa gen yon otorite. Pou ta ede nou. Nou pa gen pèsòn. Sa vle di depi lè a pa gen pyès otorite ki pase la? Depi madi nou la, nou te wè nou te yon machin vin la, yo vin idantifye nou, nou pa fin kwè. Men pa gen espwa ke nou ka tounen lakay nou? Bon, espwa, espwa fè viv, se vre, men nou pa gen sityasyon, nou pa gen yon jan, nou ka wè, nou ka tounen lakay nou, pandan nou la e chak jou kout bal ap. Tire. Kote nou rete yap met dife chak jou. Nou pa gen okenn espwa tounen lakay nou anko. Pou moun kap gade yo la, pou moun kap gade yo la. Menm pou moun kap gade m yo mwen menm. Sityasyon nou tonbe a pase zòn bò lakay nou nou menm nou pa gen bandi nou pa gen anyen. Yo antre sou nou nou ta mande. Nou ta mande peyi a. Kanpe avèk moun k ap kriye avèk timoun yo, pase mwen menm etan done m gen 7 pitit san papa, mari m mouri depi an 2019, m ap viv a pitit mwen, pa gen anyen k pou di m pou yon nèg mete viv a pitit mwen pase m gen 3 jenn fi, m gen 3 jenn fi, yonn gen 18 an, yonn gen 16 an, yonn gen 15 an. M pa ka al pou yon nèg pou m mete ap viv bò kot pitit mwen. Mwen viv pou kont mwen a pitit mwen. Men depi lè nou la pa gen otorite k pase vizite nou? Pati moun yo kiyès yo ye? Nou pa sonje kiyès yo ye? Sa vle di ou menm ou la ou pa gen dra pase nou wè se son katon kouche sèlman ou pa gen dra ou pa gen anyen menm? Non nou pa gen anyen. E prezidan di w nou kreye pwason antre nou, sa k gen 5 goud, sa k gen 10 goud, nou mete l nan yon ti doum diri, kòm yon ti doum yo bay, nou mete doum diri a, chak moun pran yon kiyè, sa goud, men ti manje pral fèt la, gade la, e pou tout moun nèt li ye, li pa menm yon ti mamit diri et demi la, nan ti chodyè a la, wi, pou tout moun pran yon kiyè ladan, tout moun pran yon kiyè, wè ou pran? Sa vle di pa gen moun ki pase wè nou. Pa gen moun ki pase wè nou, bal sa yo, yo pa pase avè nou a apè a la baz. Pa di sa, e apa e polisye yo. Moun yo te ka fè ti tou pou vini wè nou. Non, mesye boy yo, mesye boy yo pase wè nou le aprè midi, yo ba nou sekirite, ok, sèl sekirite a nou gen nan. Kòman ou fè arive sove ti bebe sa a? Sove ti bebe a, pandan gen de gon grenn bal ki sot anlè, m pa konn kote l soti l tonbe, m di sa a pa gen jwèt. Kout bal te kòmanse tire, m di a, n ap fè egzistans. Epi kout, pandan grenn bal la sot an, lè l tonbe anndan kay la, m di al la pa gen jwèt ankò. M pran timoun nan, epi m madan mwen, avèk lòt pitit mwen yo, m gen yon lòt ankò m gentan voye yo lòt kote. Ti bebe a pi piti ki te lòt bò kote, m panse ke bal sa yo. Alò, se sou de kote yo menm? Non, koridò Basya la. Alò, si ou ta vle yon moun ede w? Eske ou gen yon nimewo telefòn m bay li la si yon moun ta vle ba w èd li ka rele w si se yon transfè l ap fè pou ou oubyen l fè l pou ou? Nimewo telefòn nou te ka bay n ap bay yon nimewo telefòn ki si yon moun ta vle ede nou ki se 31 81 79 74. Madam ki nimewo telefòn pa w la? Ha Nap mache Nap benyen nan lari Dlo pou nou benyen an E yon bon pòsyon Se pou ba nou yon 7 dola Pou n achte yon boutik dlo Galon dlo ap vann 10 dola Nou trete pou nou ka bwè Bon e sou kont Bondye nou ye Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay pi aprè kès kon di a la pwochèn.